Kisa genyen Suzy? Mpa renmen jan wap aji konsa non chérie. Humm eh chérie. Banm ti kou chouchou. Mpa renmen jan wap aji konsa non. Kijan map aji manmi? Vin bò chérie pam. Mka konprann dèfwa maji mal avèw. Men se paske ou pa tandem Suzli. Ou sèl la m gen èske m ka maltrete w cheri? Se byen m vle pou ou. Poukisa w pa konprann mwen tou lè m pale avè w cheri? Hein? M konnen pafwa m mal aji avè w. Men se ou k konn koz chouchou. Pwovèb la di, manman pa janm mòde pitit li jouk janzou non. Èske m ka fè w mal cheri? Hein? Poukisa ou pa konprann? Ange la selman figi la ou fem goumen avèl. Mwen k fò goumen a Ange la. Nou fè diskisyon nou goumen. Laura ankò ou metel deyò. Laura? Pral Laura la wi. Laura pa deyò nan kay la. Sa wap di konsa cheri vin yon sèl la mezanmi yon sèl je a m genyen èske m ka gen pwoblèm avèw pitit mwen cheri. Lè manmi pale avèw fòw tandel ou konprann èske w tandem cheri m pa ta vle mal pou ou se byen m ta vle pou ou hein. M renmen w pitit ou sèl la m gen m pa gen 2 cheri se byen m vle pou ou tande lè m pale avè w si w pa konprann yon bagay cheri nan w ap di m ni m esplike w sa w pa konprann nan men ou pa dwe ap aji mal a manmi. Manèt, kote w prale w kokèt konsa? Hein? Manèt! Mwen pale avè w, kote w prale w kokèt konsa? Ou byen abiye, byen bèl, hein? Di m non, ou gen lòt nèg sou mwen? Yè m te ka di w kote m prale. Ou tande? Yè m te ka di w kote m prale men jodi an m pa m pa gen tout bagay sa yo pou m di w. Anmè yo e ou gason kay la? Hè? E ou gason kay la manè? Kay la gon gason? An, kisa? Si kay la gon gason? M mande si e ou k gason kay la ou di m si kay la gon gason manè? Ou son gason? Ou konn kisa tifi a manje depi lotrejou a? Depi lè w tal frite ou tal ou tal ou tal trennen non deyò a. Ou konn kisa kijan kay la ye la a kijan l viv? A Manette ou kite m kouche anndan an e wè m wè ou ap met gad sou ou pou nou vin bwè dlo nan frize a. Èske ou konnen depi ou pral sòti a gason? Kounye la mwen sot ba ou. Ebyen cheri, jodi a m pa prale? Tout otan, ou pa konn tout otan fè ti tan avè m li pi bon? Kòmsi, lè m avè ou, Tankou patnè a t di lè a pa fè defo. Non, li pa fè defo. M kontan sa. M kontan. E m ap toujou bat pou m toujou pote lajwa pou ou. An vre? Wi, menm jan m te di w li lè m te fèk vini. An ben ok cheri. Di m bon cheri, jèn jan ki rele Carlos la, ou fè l konfyans? Sim fèl konfyans Wi men poukisa Misye fè yon bagay Non pa pou anyen cheri Ou konnen ti jèn Ou fèm fè konesans avèw M jis mande ou Si ou fèl konfyans Epoutan sa fè e plis li menm e paske se li m plis wè Ou konprann Talè Misye fon bagay la kawa. Humm non cheri koman. Non ou konnen lè yo jèn konsa lespri yo pa stab menm si m fèl fè konesans avè w montre li vin lakay ou men sa gentan pa enpeche l fon dezòd. Humm non li pa fon anyen li pa fon anyen. Ou sispèk yon bagay? Non m pa sispèk anyen non m jis poze w kesyon an m konnen ti jèn mande w si w fè konfyans ou konnen w pi mature pase li. Ni Carlos ni Pedro tou lè 2 mesye sa yo bò lakay mwen yo ye alò poum pa di se mwen ki bakòp nèg yo men mwen ede yo anpil kidonk m pa pral di m fè yo konfyans paske yo timoun pasem se mwen menm ki ap push yo konprann men m konnen yo anfèt si misye fè yon bagay cheri pa ezite dim non poum ka non chou li pa fèm anyen li pa fèm anyen jis mwen diw ke ou konnen ou pli wi li pa fèm anyen ou konnen ou. Pou ou gen plis matirite pase se yon timoun li ye ou konprann. E sa fèm diw sa sa genyen. Non m pa vle. Cheri sil te fèm yon bagay m tap diw li e ou k fèm rekonèt li. Men sak genyen. Ou se madanm mwen pa vre? Ou konnen m renmen w anpil. Ou ka antre nan yon nivo kote ou pa vle deranjem. Ou pa vle choke lesprim paske. Wi ou konnen cheri. Ou gen plis matirite pi son timoun. Cheri. Ou konnen m renmen w anpil pa vre? Ou konnen m renmen w tou. Ou se madanm mwen. Ou gen dwa pa vle deranje m, ou pa vle choke m si ou di m yon bagay. Mwen menm tou m ka pa vle wont paske se mwen menm ki te prezante w mesye yo. Sa ka rive Carlos fè yon bagay li deranjew moralman oubyen kelkwa fason men ou pa metew a nivo pou dim men kisa banm diw banm diw pigwo pè deranjem. Alo Bon ti kòmandan ou poko menm salyem menm epi ou gentan vin pale de bagay fanm. Hmm, m anfòm e ou menm? Ti komanda, kouman fwa m di ou non? Non, nou pap ka ansanm. Ou pa konprann lè yon moun di ou non? Bon, kounye a w pa pou wè menm. M pa menm Pòtoprens non, m se Jakmèl m ye. Hmm, ou sezi? Eeh, m antre m. te vin kite kay kote l ye a, m konnen l te gen yon lòt kay andeyò, sa fè de twa jou, nou ale, nou ale avèk Andre men nou pa janm mande m pou li menm e si w fanm ou vin kanpe anhan m pa konnen, m pa konnen, m pa konnen ou poko ap wè m sou ap vin fè jakmèl anhan kòm jakmèl gran ou ka vini kote m kote m rete ye E koumanl te ye mte bezwen bon se mwen kap soufri mte bezwen temwen mte bezwen jounal mpa bezwen moun non poum divòse avèw mwen mfini avèw jwè fanm nan ale a epa jou al kitew. Madan kisam fèw pou ap jourem konsa talè ou te byen pwòp m sou kabann nan map fè yon ti kouche m vin semèn sa m ret nan kay la prèske avèw. Kounya la ou gen sanm vle vomit rat sou. Zafon ti enjoy ou la kouzin mwen ou te nan telefòn. Ah ou konnen nou pa gen anyen nap fè fon ti pale la ou konnen m fek vin nan zòn nan m poko konnen anyen oh bò isi a. Pita la oubyen demen si Dye vle la m pral fè yon ti mache ansanm avèw pou m montre w kèk kote nan zòn nan. Bò isi a pa mal non li bèl anpil wi. M wè sa wi pa rapò avèk kote m wè men sa m poko wè tou. Mwen konnen woko mache, woko vin konn zòn nan. Apre sa, w ap wè, bon w ap anvi rete. Wò vin fon de twa jou, w ap anvi rete. Paske sa mwen menm ansanm avèk manman m te di tou. Ou yo pa renmen e, e, vi sa, tankou yo rete twò lwen nou, bagay sa yo, yo kite medam yo. Donk apre sa, li vin wè, li alèz. Menm ke nou tankou nou pa twò mache nan zòn nan, men gen kote nou konn ale, nou soti, nou fè ti enjoy nou, tou sa. Ou pa mwen de sa yon konsèy wi m tap mande w. Konsèy? An wi. Ou pale nan kou di map tande w. E tankou nan inivèsite ke m ye a, yon zanmi m m genyen ki nan sitiyasyon ke li mande m yon konsèy. M pale ansanm avè l donk li santi sa m di l lan tankou li pa sifi, li bezwen plis pawòl toujou. Donk m di konsa bon m mande w pou m wè kisa ke m te di l konsa ke m ka mande. Moun pou li, ki sa pou l fè, tout sa. Ok, ban m rive sou sijè ansanm avè w. Se li menm ansanm avè e, manman l, an plis, bòpè l k ap viv nan kay lan. Men bòpè an tankou li pa rete nan kay lan non. Li konn vini pafwa, men li gen santiman an pou bòpè a, bòpè a gen santiman an pou li tou. Anfèt, gen yon relasyon. Men plis ke depi bagay lan rete sekrè. Tankou tap toujou mal pou l mache e moun yo ap santi tankou gen abitid se vre men tankou jan pou yo ta alèz lan yo pa alèz konsa ou konnen koze bòpè li ansanm avèk manman l tout sa e ou konnen papa l pa la li di m konsa papa l pa la kounya men tankou Li nan relasyon ansanm avèk bòpè a, manman l pa konnen. Pa gen pa gen moun ki konnen. Men bòpè a tou, tou lè de ap fè sekrè pou lòt. Si Carlos fè yon bagay, se nòmal pou di m paske se mwen ki te prezante w Carlos, oke? Akwa bon cheri, pou l ta di m yon bagay pou m pa ta di w li? Se jis paske m wè l timoun, li zanmi w ki fè, ki fè m poze w kesyon an. Kisa Carlos fè w? Wo beb, li pa fè m anyen cheri, li pa fè m anyen, oke? Li pa fè m anyen. Li pa fè w anyen? Non. Carlos jèn, imajine lè paran timoun yo pa genyen konsa, yo ka fè nenpòt bagay. Sa ka rive yo gen kòb anba yo mete l, li vòlè l. Ou pa konnen si l t ap pran l. Sa w vle di? Li vòlè l, li vòlè l. Vòlè kòb mwen? Non cheri, oo. Kisa w gen ou toumante w konsa cheri? M pa vle deranje pou se Carlos ki vin fè yon bagay lakay ou e m pa vle di. Cheri non, non. Ou sur ke pa gen anyen? Non, jis m poze w kesyon an, se pa pou anyen non. Ebyen ok. E eske m ka Ok M fè Carlos konfyans M fè Pedro konfyans Piske m te prezante yo kòm timoun bò lakay mwen M te di yo se zanmi m Kèlkeswa sa k rive a M pa di m pral asime ak nivo sa yo fè a ye Ou konprann Men wi Mesye yo M fè yo yon ti kredi. Ok. Men, ou asire m ke pa gen anyen. Men non cheri pa gen anyen. Ebyen ok, m swete sa. Ban m ale. Non, m swete ke pa gen anyen. Bon m di w pa gen anyen cheri, ou panse m te ka kache yon bagay? Manèt ou te jwenn nan. Ou pral anba mache, ou pral anba lavil. Ok? M kite li anba lavil, sa k monte an la e pa manèt ankò. Anba lavil, malgre tout te konnen an, ou pral chèche l anba lavil. Men sa a ki la a pa fouti janm jwenn li ankò. Enben, sa vle di la, m te kite w, m te pèdi w anba lavil la? M te soti avan m al lavil avan m kite w? Marèt! Sa w konnen site non m konsa? Sa vle di la, machanba w ye la? Hein? Malgre tout te konnen valide de fon lan la, m di w, sa w te konnen an se anba lavil m kite l. Ok, di, e nan machanba w ye la? M pa bezwen pale ankò non, Marèt. Dim kisa w panse de sa, eske li lojik, eske li nòmal pou yon bòpè renmen ansanm avèk e, kòman yo konn di bèl fi? Konsa yo konn di yo wi, eske li nòmal pou moun yo renmen, donk menm ke yon sekrè l ye, m te bezwen ide pa w. Banm di yon bagay Tizou, nòmalman. Bòpè a se papa l. Jan l nan relasyon avèk bòpè a, l ka nan relasyon ak papa l tou. Ki pa deranje. Men li pa. Tankou, ou pa ka di sa. Donk, paske li pa papa l, li gentan konnen sa. E bòpè a tou konnen li pa papa l. E manman l tou, l konnen li pa papa l. Li pa papa l. Ann pran egzanp sou mesye m ak mwen ansanm avè l la, li pa papa w li ye? Wi, men tout moun pa panse menm jan. Cheri ban m di yon bagay. M gentan konnen, tande wi, m gentan konnen ke mari manman m se bòpè m, se vre, tankou jan nou alèz, bagay sa yo, m p ap janm fè yon bagay konsa. M gentan konnen m p ap janm fè yon bagay konsa. Men kouzin, li pa yon bon chwa. Sa l fè a, li pa bon. Li pa bon ditou. Kijan sosyete a pral gade w? Manman w, ou nan menm kay avè l? Matlòt ou? Daprè ou menm, ou santi l se yon bon chwa? E bòpè a ankò pi mal toujou, li pi chyen, li pi sangwen. Enben, nòmalman bòpè a te ka pran pitit li tou, non? Sa pa bon. Sa demwazèl la diw, lap ret nan relasyon an oubyen lap kite relasyon an? Donk li dim, li pa dim anyen non, sèlman li dim konsa ke lèm pale ansanm avèl li dim konsa ke li renmenl anpil, yo gentan rive lwen nan relasyon an. Donk lap, tankou lap difisil poul ta bay vag e menm bòpè a tou lap difisil poul ta ap gade bòpè epi poul ap panse ansanm avèk tout eksperyans, tout sal gentan fè ansanm avèl, E pou l just wè l rete konsa. Li pa ansanm avè l ankò, li bay vag paske bòpè l ye. M pale ansanm avè l but li pa wè ni 2, ni 3. Ou konnen demwazèl la ka tiye manman l? Akoz de sa? Nòmalman, si l di konsa. Mwen kwè l ap fè sa paske li pa moun konsa. L se yon moun ki trè saj. Tande, ou pa konn moun nan. Sa ka rive moun nan zanmi w men ou pa konn kè l. Sa ka rive l tiye manman l. Imajine byen li di w li renmen bòpè a, li rive nan yon bagay ki twòp ansanm avè l, pa gen anyen k ka separe yo bagay, e bòpè a renmen l tou. Nòmalman li vin rive yon moman, lè l vin wè gen yon fason manman l ap byen pase avèk nèg, se pa pase l ka tiye manman l pou l pran nèg la? M konprann sa w di a wi, but m ap pale ansanm avè l donk m ap di l sa epi pou l panse kisa l dwe fè ou pa. M sèlman pa vle w kache anyen. Kyèt mesye. Kisa Carlos di Emma? Antoulèka, m pral tcheke Carlos. Fò m konnen kisa Carlos te di. Bon kouzin, ou pa santi w wont lè w vin di m bagay sa a? Men poukisa e pa mwen menm li rive? M pa konprann e pa ou menm, men sa son lanmou kochon li wi. Lanmou san wont wi. Antouka kouzin kite sa. M te just mande w yon ide, ou fè m wè l, ok. Donk ann kite sa ok. Yon sèl bagay m ka di w kouzin, m pa di w gate zanmi avèk zanmi w non. Menm si m te ou menm, m t ap pran distans mwen avè l. O, l ap pran mennaj ou tou wi. Si l pran mari manman li, e ba ti mennaj li pa ta ka pran? Kote l t ap jwenn li tou sè m nan? Li p ap jwenn li. Antouka kouzin, m ale, m kite w kanpe la, m dejenou la. Enben ok kouzin. Apresa n ap. Nou pral benyen nan pita pou n al fè yon ti mache epi pou n al fè sa n gen pou n fè pou nou pale koze nou. Dat m pa wè w. M byen kontan w vin la, ou vin sèvi m konpay. Pa gen pwoblèm cheri. M mèt antre. M ap vini m pral fè yon ti pale la apre pou m ka antre. Dakò cheri, m ale. Ok. Sanble yo bon. Pitit sa pa pè l pa krent li vin esplike m bagay sa. Humm tèt chaje. Mwen menm m ta gen yon zanmi konsa m tap janm pale avè l. Menm kouzin mwen tou si l ta fè yon bagay konsa e tande l tap tande m pa tap janm pale avè moun konsa. Enben ou mèt sòti madanm. Sòti! Ou granmoun ou fè sanblan, sòti! Mwen di ou met yon pafen sou ou k ap eklate tout nèg epi w ap sòti pou w al jwenn nèg ou. Enben al jwenn nèg ou. Se pa nèg ou pral jwenn? Ou menm nan jwenn kleren w ta fè atè ke w ye se ak kleren pou ou marye, se ret ak kleren w. Pa gen pwoblèm. Kòman l te ye? Al jwenn nèg ou. Dezòmè w pa fouti konn kou wout mwen ankò.